Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nan kad emisyon sila a nap abòde 2 dosye dosye ti Grèg epitou klash ki te genyen jounen jodi a nan kad emisyon Nan Radyo Kiskeya, Liliane Pierre Paul vole anlè, Pierre Esperance kase met nan men Andre Michel, ebyen Andre Michel te prèske san rekou nan emisyon sila. Ale se pati! Greg nou konnen ki jwenn arestasyon ni e ke jounen jodi a la li nan men otorite lajistis. Ti Grèk nan Dèlma 95. Fò m di nou byen, avan pou m te kòmanse emisyon sila a, m te anvi pataje fraz sa a ansanm avèk nou. Fraz ke m te vle eveye konsyans nou pèp ayisyen avèk li se fraz sa a de Thomas Sankara. Chaque jour en mon a prononcé phrase ça et peut-être a pas voulu mesurer ampleur phrase ça qui dit l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitroie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Comprenez bien, seule la lutte libère. Et quand il a dit l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitroie sur son sort, comprenez bien. Ça veut dire, au monde qui n'est en situation difficile, qui peuvent les mettre tête l'idée, pour dire que je vis une situation difficile, ben c'est inacceptable, et eh bien pas la peine pour que l'autre monde dise. C'est inakseptable pou luy. Se sa sa vle di. Bon brèf, m ap kòmanse emisyon sa la a avèk dosye Ti Grèg la. Ti Grèg nan men lapolis men ekoute, gen anpil vwa k ap leve pou dire ekoute Ti Grèg c'est un bon père. Ti Grèg fòk li jwenn liberasyon l. Ekoute lèjan de Dèlma 95 avèk anpil lòt kote ap mobilize la a, lendi y ap fè yon mach pasifik pou kapab mande liberasyon Ti Grèg. E si otorite yo Pa relache Ti Grèg, moun yo ap pase nan lòt faz. Sa vle di yo pral nan manifestasyon yon mannyè pou kapab montre ke Ti Grèg gen anpil moun dèyè l. Fò m di nou ke dosye Ti Grèg la, Ti Grèg c'est un phénomène paske se nan moman arestasyon Ti Grèg la pou konnen kòman moun renmen Ti Grèg e kòman anpil moun tou apresye Ti Grèg. Véritable illustration dans une trentaine de secondes avec Louko Désir. Nèg misye fè travay serye nan zòn 95 lan jiska bò radyo a la ok. Lè Jacques Lafontant vin fè grimas li devan radyo a lapè maten nan tout. Se Greg wi k voye tout motosiklèt monte Petyonvil. Ayayay. Al libere Louko Désir. Humm. E misye wi. Ahh. E te gen yon plan pou te touye Louko. a lapui. Eske se yon akizasyon ki reyèl? On sè pa. Ann tande sitwayen sa e gade ti videyo sa men videyo a ap oblije flou paske sa ki ladann nan se enposible pou l woule sou youtube. Devan tout moun, yo ti gèk tire misye a jou sa, m sonje bagay sa an fevriye a, jou sa, devan tout moun, m gen videyo a, al sou youtube mwen. Sa konn k pase. Misye nèg sa misye se nèg solino li ye. Epi souple jou jou ti gèt tire misye a misye misye kite yon ti bebe blanch wi. Li kite yon ti moun blanch nan men nan men madanm li wi. De fè ke nèg solino yo konn lè gen manifestasyon nèg solino yo konn sòti sou moto chofè taksi solino yo nan antre solino a ap sipòte manifestasyon opozisyon an. E kwè ke lè fè ke nèg yo nèg yo mete kran nèg yo kraze barikad ti grèk te mete a. Pou yo travèse pou yo moute Petyonvil. Lè ti grèk lè ti grèk wè nèg yo mete kran la ti grèk tire pi fò moun kouri misye pa kouri li menm li kanpe nèg la pa annafè se taksi moto li ye se vre li gen mayo manif li gen mayo manifestasyon sou li li pa kouri li kanpe o o ti grèk pap li met men sou li epi li di misye di se vòlò ye konsa ou menm nèg la di ok vòlè li ye. E vòlè opozisyon m ye epi l di kouche devan kamera jounalis fout nèg ak 4 bal nan do l tire l sou alsfat la nan alsfat cho a li fin tire li met moto a sou li boule l epi w tande louko 2 zèb djòl santi l la di konsa o nèg la o ti grèt se sitwayen onèt. E menm lap di menm bagay la tou pou babekyou, sa w konnen pa anyen non, radyo eklè se tou pre a l ye, ti gen kal bote l anndan an, yeah, radyo eklè kote lap fè djòl bòkyè a, kote lap fè djòl li fè, lap fè djòl li santi a nan radyo eklè a, li konnen ti grèg kal pran l nan radyo a, li konnen nèg ti grèg yo kal pran l nan radyo a. E sak fè nèg yo genlè bal presyon maten an, nèg yo fèl radote sou dosye Ti Grèg la. O wi, Ti Grèg se moun serye, Ti Grèg se moun onèt, son polisye onèt po. Epi ou tande, ou tande Louko Dezi avèk Mikaèl, ou tande Louko Dezi avèk Mikaèl Valesti, m pa konn, m pa konnen jan yo rele a, ap di Ti Grèg se moun serye. M pral kite nou la a, ak lòbèy sa a ki pete jodi a, on appelle ça clash, entre Pierre Espérance, Liliane Pierre Paul, Epi lôt kok sapèl André Michel, André Michel ki li menm se sèl kok chante nan bas kou a. Men Liliane, Pierre Esperance, Estimé, André Michel fouye kol twò fon nan bagay phtk. Men gon bagay yo pa konprann non, André Michel se youn nan nèg ki trè rankinye. Li di ke pase pou l ta bay yon nèg ki ba l kout kouto nan do pouvwa, li pito bay enmi l pouvwa a. Men antouka moun yo manke met men nan emisyon sila a. Ann tande, epi apre, n ap tounen pou n boukle. Jodi a fè egzakteman Jodi a fè madi Jodi a fè egzakteman Jodi a fè egzakteman di jou. André Michel fè yon deklarasyon pandan l te nan palè jistis la sou prizonye politik, nou ka konsidere Abèson kòm prizonye politik k ap manje prizon e abitrèman kote ke Léon Charles fè aretel eksetera. André di konsa, lè yo poze l yon kesyon, li di konsa ke se Kò Gwoup la ki mete Ariel kote l ye a. Ou pa ka di sa André. Men apre sa, André di, yo voye komisè gouvènman an ale, yo voye minis jistis la ale paske se yo menm ki te konstitiye yon obstak Fè! Woo woo mesye dam mesye dam son fè e bon opinyon nou pa ka pale ansanm non pou mwen fòm gen dwa pou mwen pale depiw gen prizonye politik sa vle di gen de aktè nan chèn penal la ki kontribye e ou wè sak pase yo diw yo di a si abèsonn kapab nan prizon toujou anèl belizè nan prizon toujou gon grenn moun ki responsab li rele bèna senpil konstitisyon peyi a map pale 1987 la m pap pale sak te la avan yo non li fè dwayen an jij La libète endividyèl sa vle di kisa Liliane? Lè ou fon rekou an abeas corpus devan dwayen an, dwayen an ap stati. Mentnan ministè piblik la sil pa vini, dwayen an e wap ka defense an 3 okazyon. Ministè pa piblik, ministè piblik la pa vini, li deside an atandan ya vin fòmalize yo paske e. Konvansyon an Entè-Amerikèn nan di klèman, nan kesyon libète endividyèl, pa dwe genyen obstak. Sa vle di, si m pran egzanp Tibwa, Petibwa, Petibwa! Petibwa, lè prizonye politik, se pa yon akò politik ki libere yo. E m ap prale pi lwen toujou, m ap pran yon lòt egzanp. Si w pran dosye Reginald Boulos. Resamman, jis avan Jovenel mouri, yo fè ILCC abitrèman, ilegalman, mete desizyon, jan yo te fè l la, m nou pa antre nan fon dosye a, e men m ap di fòm nan. Yo yo fè bloke kont moun yo, mete manda eksetera. Imedyatman aprè Jovenel mouri, gen yon rekou ki fèt bò kote Dwayen an. Li leve yo tout wi. kap touye peyi a. Ki pa pou lòt bagay pou fè phtk tounen sou pouvwa. E lè w di konsa gen 2 sektè kle nan sosyete sivil la ki pral ki pral ki pral Liliane m ta renmen di yon mo banm sa a pase Men gen anpil ladan yo tou gen moun ki pa siyen akò a ki E kila mwen menm kisa map tann? Kila se CEP pi enpòtan pou mwen avèk kesyon sekirite epi lòt pwoblèm tou kesyon tout dekrè ki te pran yo ki mete kounya tout vwayou tout moun ki te dilapide lajan trezò piblik la poum vin remete yo sou moun ankò e pou yo ale nan eleksyon non donk mwen menm mwen panse avèk Ariel se menm kontinite a e dayè li gen 2 mwa 2 zòt bagay. Ou pa ka di m paske Ariel Henry te nan gouvènman Martelly, epi di kou l pa ka fè rupture. Pas, alòske Ariel Henry e ki sid li bay, ki sid de rupture li bay la depi 2 mwa? Si nou fè l konsa Liliane. Men ki sid de rupture li bay depi 2 mwa? Liliane, Liliane, m pral donk, ou konn ki danje k gen nan sa w di a? Paske si w fè l konsa, ou pral di moun nan Montana yo ki te nan gouvènman Gérald Latortue yo pa ka fè rupture?